Tivilakayhaiti.com Nou kontan antre lakay chak grenn fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo ankò yon fwa e n ap di mèsi ak tout zanmi nou yo Tout sitwayen, sitwayèn ki rete konekte sou kanal sa a tvlakayahaiti.com e nou kontan antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo ke nou pote pou ou avèk anpil enfòmasyon konsènan e donk deblozay ki genyen nan peyi Dayiti, lapolis la kraze plat. Fòk nou diw lapolis la kraze plat paske anpil polisye deside bay vag. Yo wè se pou granmesi yap mouri, Ariel Henry pa kyè pou yo, Frantz Elbe pa kyè pou yo, divès lòt wo plase nan pnh la pa kyè pou yo, yo menm yap mouri anba bal bandi alòske nèg sa yo menm yo chita ap glase ap friz. Epi se ti polisye yo kap mouri, pito yo te mouri. paran yo, fanmi yo, te jwenn kò yo pou antere e nou wè jodi a la a Vitelòm ki li menm lanse operasyon bouske polisye kèlkeswa kote yon polisye rete enben Vitelòm li menm mete moun pou chèche kay polisye sa yo paske gon bagay k ap prepare la a e fòk nou di w byen gen yon atak Vitelòm ap kouve la a pou l fè nan peyi Dayiti manman pitit pral mare senti Pral gen rèl nan pey dayiti si lapolis pa pran responsabilite yo, si lapolis pa mete pye yo atè pou yo frennen machin ensekirite vitelòm nan, ebyen pita ap pi tris, e lapolis tou ki yo menm fon gwo kou, nan moman nap pale la a genyen 4 bandi ki arete e gen 3 lòt lapolis pete fyèl yo, ebyen lapolis ki ap pran kou men yap bay kou tou yon lòt bò men gen moun kap di poukisa se pa gwo toyo, izo ti lapli, Lanmò san jou e babekyou poukisa se pa nèg sa yo ke lapolis pete fyèl yo e ti sòlda pye sal atè yo ti nèg sa yo donk se se moun kap dirije yo a moun kap pase yo lòd la pou lapolis mete atè antouka medam e mesye nou pral envitew gen detay. Genyen tou ansyen avoka pèp la mèt André Michel ki jodi a te sou channmas ebyen nèg channmas ki te konn ap rele aba André Michel yo jounen jodi a grangou a fè tout nèg sa yo tounen nan pye André Michel ap rele l papa e donk André Michel avoka pèp se konsa yo rele l kounye a peyi dayiti son peyi ki vrèman vrèman vrèman difisil. Nou pral envite w tande deklarasyon Mèt André Michel tou ki li menm pa t mete dlo nan bouch li pou l te korije kaye Moïse Jean Charles ki nan gouvènman Ariel Henry a de la tèt o pye men ki souvan di ke l pa nan gouvènman Ariel Henry a ebyen Mèt Michel trete Moïse Jean Charles de donk koken antouka gen koze nan peyi sa a tout detay tande videyo a swiv videyo a jiska lafen guys n ap tounen pou yon pwochèn. Yon ki fèt jisteman nan kad yon konsiltasyon jodi madi a. A huis clos, Madam Lalime, reprezantant Binyan an Ayiti a, li envite dosye peyi Dayiti pral sou tab la e sanzoubliye, medam, mesye, dosye jisteman yon posib afwontman, yon posib dezobeyisans sivil ki deja fèt la, ki deja sou wout la, prepare pa dè polisye ki yo menm fache, an kolè kontre Frantz Elbé. Nan moman n ap pale la, n ap raple Petyonvil, sitiyasyon te trè tandi. kote ke gen nan kad yon delegasyon de la DG pnh ki te rann li nan komisarya Petyonvil, ebyen yo kalonnen yo, ebyen yo pa resevwa yo, e nou kapab di e sitiyasyon la gen yon tòchon kap boule la andan lapolis la, e yon lòt kote medam mesye ta gen yon evantyèl aso kap prepare pa bandi yo pou ke jisteman yo ta atake Palè Nasyonal. Donk sitiyasyon an vrèman tandi, ankò yn fwa, e Salomon nan kad edisyon sila nou pral gen pou nou devlope ansanm de pwen sa yo avèk oditè la, oditè oditris chanèl Moun Afè Bon TV yo pou wè kisa sitiyasyon an ye la nan peyi Dayiti, yon posib entèvansyon fòs etranjè wi ou pa, ebyen nou pral jisteman debat ansanm de pwen sa yo pou ou mèdam mesye. Ebyen e Leonel san pèdi tan nap rantre avèk enfòmasyon yo nap pale de van divizyon sa kap soufle nan mitan enstitisyon polisyè la kote swit avèk dram bandi ak zam ta asasine pou pi piti 3 polisye e yon lòt ki ta pòte disparèt nan jounen Vandredi pase a, direktè jeneral pnh la, Frantz Elbé, ki ta ranplase direktè depatmantal Lwès 1 an, Jolikè Alan Siège, pa Yvon Cantave, n ap note, aprè asasina sila e plizyè polisye sila yo e pa bandi ame yon gwoup ki dirije pa Vitelhomme, reprezantan sendika polis nasyonal la, n ap rele. 2 Synapoha a ki te egzije chanjman nan pi wo nivo e komisarya a byen antandu pandan jounen lendi 23 janvye 2023 a kote DG e polis nasyonal la Frantz Elbé ki te deside ranplase direktè e depatmantal lwès 1 an e Joly Coeur a lan e syèj pa Yvon e Cantave nap raple apre dram sila e plizyè Polisye ta reyaji kote yo denonse e mank responsabilite responsab komisarya e menm rive agrese e fizikman direktè depatmantal e joli kè yon lòt bò nou wè kote e pòt pawòl e lapolis an Garry Deosier e sou bò pal e ki fè konnen e se nan yon anbiskad polisye yo te pran Vandredi e pase a nan nivo e metivye komin Petyonvil pandan l ta deplore zak sa e gang e vi telòm yo e ta poze yon lòt bò e li fè konnen e sa ki te rive e fèt la se pat yon e operasyon ki te planifye pa enstitisyon e polisyè lan paralèlman nou wè sitiyasyon an ki konplike nan komisarya e Petyonvil lan kote yon delegasyon e DG pnh ki pat e rive e resevwa pa polisye ki ta an kolè apre asasina e kolèg yo ant eklatman, afwontman, transfè epi e revokasyon enben e jodia la nou kapab di ke Frantz Elbé ta pran yon imilyasyon e nan komisarya e Petyonvil lan pandan ke li te nan tèt yon delegasyon ki te rann yo e nan komisarya enben polisye e sila yo ki te rive e frape e direktè e depatmantal la pa t resevwa e direktè jeneral enstitisyon e polisyè la. DDO se youn nan kote ki responsab nan kesyon e polisye ki te mouri yo. Bon, yo tande, yo tande vwa nou, yo fè, yo fè, bon, nou pa gen pwoblèm ak Chèlman, Iv Kantav, yo mete Ivo Kantav, epi yo ranplase pa Al, Alen Sèj la. Men, kounye a, ann gade pou wè pandan arive Frantz Elbé an nan tèt lapolis la, Menm jan 5 mas 2000 5 mas 12 mas eskiz mwa 12 mas kote 2 polisye ki te mouri e Vilaj de Dye menm jan listwa gen pou l jije e Leon Charles tan sèlman pou 5 polisye sa yo ke yo te asasine sou lòd Leon Charles. Ebyen arive ankò asasina prezidan Jovenel Moïse jodi a sa rele kama wi pa bliye non se menm nèg sa yo pandan Frantz Elbé te nan depatman e responsab depatman Nip e kay nènè Cassy ki yo menm ki ta Ap koze sèvo seksè 9 fantom enben jodia saw fè se louwe enben lèm di saw fè se louwe enben Frantz Elbe bò kote pal ekip seksè 9 fantom dot ekip ankò kite afilye avèk mesye sa enben yo tap kraze peyi a enben jodia la nou wè 2 polisye yo kòmanse antre an rebelyon avèk direktè jeneral lapolis la paske yo menm yo di yo pa bezwen Frantz Elbe nan tèt lapolis la jodi a la. Sa sa vle di? Sa sa vle di? E, ou wè la, fò nou trè pridan tou pou n evite peyi a pa sonbre nan men nou pandan ou wè ti jwèt sa ap fèt la. Pandan ou wè tout nèg ap di w se Frantz Elbe pou y ale pou al kanpe travay, men yo konnen yo pa ka kanpe travay tou, si polis yo ta kanpe, menm lè polis yo prèske pa itil anyen la, yo prèske pa itil anyen la, men kanpe travay nèt vle di kisa, Se lage peyi a, libere peyi a bay de gang. Ebyen jodi a sa m kapab konprann nan dosye Evans Elbé a, se ta rele la loi du karma. Sa w fè se l ou wè. Ebyen si ou te anpeche pè a egzanp antre nan konfyolo avèk de seri de nèg e non w site nan kesyon enplikasyon asasina prezidan Jovenel Moïse, non w site antanke moun, Selon rapò FJKL la ki te batize yon pitit chèf gang, enben jodi a la nou wè so fè se louwe men 2 polisye ki kòmanse ap revòlte kont DG pnh la, Leonel. Nou kapab di e medam mesye jiska prezan genyen yon mouvman kap prepare la pa 2 polisye ki yo menm deja reklame demisyon Frantz Elbé e yo menm ale pi lwen pou fè konnen a pati de lendi pwochen kap vini la ou pi ta si Frantz Elbe pa kite tèt lapolis la ebyen la a yo ap kòmanse antre nan rebelyon jeneral kont Frantz Elbe e Frantz Elbe li menm ki pa fè anyen pou l ta ka anpeche polisye kontinye ap pèdi lavi yo nou kapab di ebyen jodi a la nou le 24 janvye 2023. Deja, pli de 8 8 a 9 polisye deja pèdi lavi yo, e lè nou di 8 a 9 polisye, pa bliye medam mesye, ebyen polisye ki te pòte disparu a, ebyen yo finalman dekouvri kò a o nivo Petyonvil, n ap raple w nan kad aso e chèf gang Vitelòm te fè, chèf gang Vitelòm, manm sdp, ebyen youn nan moun ki te goumen pou te akouche avèk pouvwa Ariel Henry a, e ki revandike pouvwa sa se pouvwa l li ye, ebyen Poukisa polis yo pa antre an rebelyon kont Frantz Elbe ebyen deja se sa kap prepare la men yon rebe yon mouvman de rebelyon ki ap prepare nan kontèks vrèman difisil pandansetan bandi yo menm yo kontinye jiteman ap monte yon koalisyon pou yo ta fè yon evantyèl frap jisteman kont palè nasyonal men yon lòt kote polis yo menm ki jisteman sanse la ap prepare yo pou yo antre an rebelyon total e yo menm prevwa a pati de lendi o pli ta, menm jan n sot di w talè a, eben yo kapab pouse do Frantz Elbe vle ou pa fè l kite tèt lapolis la. Frantz Elbe ki è pli konteste de pli zan pli jiteman nan tèt polis la Nou kapab arive jisteman dan lè pwochèn zè, ebyen polis yo, plizyè polis yo pral kanpe, deside kanpe travay, yo menm prevwa komisarya yo pral kòmanse fèmen an siy de pwotestasyon pou ke Frantz Elbé kapab kite tèt lapolis la. Nou wè ti mesye izo yo arive jisteman fizye 2 polisye, mesye Vitelòm yo menm bagay, mesye 400 mawozo menm bagay, polisye ki arive tonbe o nivo Kanaran, ebyen nou wè se polis yo ki sib. nan debi ane 2023 a, ebyen san nè two, donk mwen panse ke popilasyon ki yo menm la, pral oblije jisteman mete tèt yo ansanm avèk lapolis, èske finalman ebyen nou pral gen yon lòt nouvo dejè lapolis nan tèt polis la, il nè ke datand dan lè zè ki vyèn ki sa k pral di mèdam mesye. Sa se si, sa se si anbasad amerikèn pa gentan met foure bouch li nan dosye sa, paske nou konnen ke tout pale anpil nou tande ki gen la medam mesye, depi anbasad amerikèn di a, yo tout ap ret trankil. Tout polisye sa yo pase, yo tout pa gen youn ki ki mèt tèt yo vrèman. Donk tout ti pale sa yo kap fèt la, wap tande apre yon tan yap ba yo yon ti bagay ou konprann, yap jere yo epi tout bagay ap kòrèk. Evidaman petèt ke Frantz Elbé ka ale vrèman si anbasad amerikèn deside. Men sinon tout sa w tande la se pa anyen serye ok mesye an nou avanse. Bon e Jimmy nap rapousib avek enfokmasyon yo nap rantre nan dosye sekirite kote pou pi piti e 3 prezime e kidnapè e rale e batistè yo anba bal lapolis pandan jounen lendi 23 janvye e 2023 a aksyon sa ki ta pase nan komin Tabar daprè enfòmasyon e ki rive jwenn nou e se nan moman bandi sa yo te rantre nan yon rezidans e prive yo tal e kidnape e yon koup e malchans pou yo yo tal kwaze bab pou bab avèk yon patwouy e polisyè e jodia la mesye sa yo yo menm ki ta e vale dlo bouch yo nan kad echanj kout zam avèk lapolis e daprè Dènye detay e nou ta genyen lapolis rive e sezi e 3 zam ki te an posesyon prezime e kidnapè e sila yo. Nap toujou rete nan dosye sekirite kote nou wè lapolis e sou bò pal e toujou ki anonse 2 prezime e bandi ki ta mòtèlman blese e nan nivo e kriswa nan lannwit dimanch 22 e janvye 2023 a nan kad echanj kout zam avèk lapolis, non endividi sa yo ki se Watson E. Vilmont epi Edwid E. Joseph selon lapolis endividi sa yo ki te atake yon patwouy polisyè e jodi a la yo rive vale batistè. Bon, nou kapab di Anderson nan kad jisteman dosye sekirite nou wè eben bandi yo menm ki fè dè zaso e nou wè polis yo tou ki pa deside bese lè bra e plizyè e prezime kidnapè arive jwenn lanmò yo o nivo de la komin de Tabar e n ap raple nan kad jisteman aso sa e polis yo menm yo fè nan kad jisteman plizyè kidnapè ki ta apateni ak e mesye Vitelòm yo eben ki ta Kidnape yon couple lakay yo a domicile eben polisye yo menm ki yo menm tap fè bonne garde eben arive voye tou lè 3 mesye sa yo nan peyi san chapo e nap gade a travè imaj yo Jimmy sil posib e kote ke eben zam de longue porte e arive sezi nan kad jisteman aso sa polisye yo menm yo fè eske nou ta kab di polisye yo menm yo remèt Vitelhomme kou a e nan kad jisteman plizyè bandi ki arive ale nan peyi san chapo Nan kad aso sa, men nou kapab di kanmenm, polisye yo malgre tou ki pa bese le bra, ki kontinye gade moral yo ho, ebyen yo pa deside jisteman bay vag, nou kapab di medam mesye kanmenm fok nou konfòte, rekonfòte polisye yo nan kad mesaj, nan kad onivo moralite pou ke yo kapab kontinye yo pa jisteman bese lè bra paske se polis yo kan menm nou genyen e nou konnen ankò yn fwa se volonte politik ki pa genyen tout fwa bò kote otorite e bò kote otorite yo men sepandan m panse ke e nan kad bò kote lapolis m panse ke li yo bezwen dè mesaj de rekonfò pou ke yo kapab gade moral yo wo pou yo pa bese lè bra pandan dènye jou sa yo Malgre nou wè pandan yo nan mouvman de pwotestasyon, de rebelyon ki ap ese fèt, men li enpòtan pou kanmenm yo jisteman rete fèm, pou yo pa jisteman bese lèbra paske pa rapò bandi yo menm ki ap eseye a tou pri fè yon aso sou palè nasyonal. Se. Se jisteman sa k ap prepare nan moman n ap pale la a. Genyen mesye Vitelòm yo ki fon sèl avèk mesye Ti Makak yo. Genyen jisteman yon lòt branch onivo Bon Repo, mesye Kanaran, Ti Tanyen yo ki eseye jisteman, k ap eseye antann yo, pase pran mesye Izo yo pou ke yo ta fon aso. Men lapolis nasyonal fòk yo fè trè pridan pandan dènye jou sa yo. E si nou kwè Jimmy, nou wè gen yon preparasyon k ap fèt bò kote otorite yo pou yo ta kapab jisteman okazyone yon evantyèl fòs dentèvansyon nan peyi a pou kapab montre nou sòm pli ke vilnerab de pli ke jamè epi nou wè la a tout sa k tout sa k ap fèt la a se pou kapab pwouve li li nesesè a yon fòs entèvansyon. Hola, jis yon segond medam mesye, se antouka nou pa kapab moutre w foto kadav yo paske la nou di w gen pi piti 2 endividi ki tonbe mòtèlman la, ki mouri men mesye sa yo menm lè y ap mouri tout sa yo fè yo fè l lèd menm mouri yo mouri yo mouri lèd evidaman nou pa ka moutre w foto yo paske foto yo ou konn tande lè w pran yon mouch ou kraze mouch la. Ebyen m pa konn ki ki kantite zam ki zam ke lapolis itilize sou yo ebyen se jan m di w la se kankou yon mouche yo kraze la tou le 2 mesye sa yo ou ta di se yon bouldozè ke yo pase sou yo ok yon fason pou m di w men nanpèch zam sa yo n ap gade la donk se sa yo ke bandi yo t ap itilize egalman mesye. Wi, nou kapab gade atravè lekran kote ke gen de zam, an di yon zam manch long ke misye yo te gen an posesyon yo e n ap gade plizyè, plizyè bwat de minisyon e zam de lon, zam de, zam de pwen tou ke yo te genyen a dispozisyon yo. Men nou wè nan kad sa n ap gade chajè e nan kad sa a lapolis ki yo menm t ap fè bòn gad e n ap gade e gen, genyen plizyè, gen paspò, genyen kat. Kat idantifikasyon nasyonal ke yo te gen a dispozisyon yo e nou wè la a, ebyen lapolis kanmenm ki arive sove koup sa a ke yo ta pral anlve e finalman e lapolis ki soti venkè kanmenm. Wala, antouka e jan nou di l zewo tolerans, zewo tolerans paske pa bliye malgre tout sa w tande la gen bon grenn polisye nan polis lan epidaman e m panse se movè grenn yo pou n chase Donk mesye pridan anpil, pridan anpil ou menm ki se lapolis, ou menm m konnen ke moral la petèt pa fin two, pa fin two sa men nanpèch mesye pa bliye sèman ke nou te fè pou nasyon an, jodi a la si nou abandone e m pre, pito nou tout nou kanpe pou si nou pa vle Frantz Elbe, si nou pa vle Frantz Elbe ke nou retire l, ke n retire misye. Si se desizyon yo te ofisyèl ok. Ke yo retirel men an menm tan yo paka pa travay medam mesye nou bezwen sa e malgre sa m panse ke fok nou fok fok nou pran sa an konsiderasyon paske la jan nou tap tande Dickmann te dil e jodia la nou paka ap kouri pou bandi se bandi ki ta dwe kouri pou nou se bandi ki ta dwe kouri pou nou epi san konte listwa pa bliye kiyes nou ye medam mesye. Pa bliye kiyès nou ye. Pafwa, nan yon gè, ou kapab sibi sèten defèt, men, fòk ou kapab releve. Se sitou sa. An nou avanse, mesye. Bon, e Djimy, n ap fini avèk dosye sekirite jis avan e nou antre avèk dosye Diplomasi pou n pa di e sitiyasyon sekirite e peyi an nou wè e ki alòd de yon rankont ki gen pou fèt nan Nasyonzini apati jounen madi k ap 24 janvye ki gen pou vini la a. Odrigue Michel e ki se òm dafè sila ki te figire nan yon lis moun ki ta kidnape e nan nivo kapital ayisyèn nan pandan Dènye e semèn yo e nap raple tou ke anviwon e yon dijèn moun ta rive e kidnape ant vandredi rive e nan jounen e dimanch lan Odrigue Michel ki jwenn liberasyon l pandan jounen lendi 23 janvye 2023 a enfòmasyon ki ta konfime e pa yon pwòch òm e dafè lan men jiskaprezan yo pa bay detay sou kantite e lajan ki ta e vèse an echanj liberasyon Odrigue Michel, Enben Jimmy nap tou rantre nan dosye e diplomasi kote nan yon rapò ki redije nan dat 17 janvye e ki rann piblik jounen lendi 23 janvye 2023 a kote sekretè jeneral òganizasyon e nasyonzini an eta e pent yon tablo e sonb sou sitiyasyon e peyi e Dayiti sou plan sosyal, politik ak ekonomik nan sans sa Antonio E. Gutiérrez ki ta mande e pou yon lòt fwa yon deplwaman de tout ijans yon fòs ame espesyalize an Ayiti pakalèlman e nou wè kote nan jounen madi k ap 24 janvye ki gen pou vini la konsèy sekirite Nasyonzini an k ap òganize pou n pa di e k ap chita nan kad yon seyans enfòmasyon e piblik k ap kontinye e nan kad konsiltasyon a wi klo sou dosye Peyi Etayiti an kote repre. Devan laprès, ladan yo Hervé Noël reporter. Moman rive pou nou avanse. Nou siyen yon akò 21 desanm 2022. Akò sa a genyen pati politik yo ladan. Genyen ki ladan l ouvètman, genyen ki ladan l anba tab. Nou menm nou ladan l ouvètman. Akò 21 desanm lan genyen sektè prive a ladan l. Li gen sosyete sivil la ladan l. E tout kominote entènasyonal la rekonèt se yon akò enklizif. Moman an rive pou n avanse. Nou espere Premye Minis Ariel Henry, ki nan peyi etranje, tounen l tounen, li pral enstale HCT a. HCT a pral travay pou n konplete Kou Kasasyon, pou nou fè Konsèy Elektoral, pou n kreye kondisyon politik, kondisyon sekirite pou eleksyon fèt, pou revizyon konstitisyonèl la fèt. Men nou di kominote entènasyonal la, pap gen revizyon konstitisyonèl, pap gen eleksyon nan peyi a si nou pa gon fòs entènasyonal ki vin la pou ede nou kraze gang yo. Fòk kominote entènasyonal la pran responsabilite. Nou mande HCT a pou yo kòmanse travay rapid pou pèp la bat bravo pou yo. Paske, tout moun ki pat dakò, lè gouvènman an t ap fè CSPJ, tout moun ki pat dakò, lè gouvènman an t ap mete Joseph Lebrun prezidan kou de kasasyon, jodi a tout moun sa yo ap mache nan radyo ap bat bravo pou CSPJ, paske yo di CSPJ ap fè yon bon travay. Jodi a menm moun ki pa dakò avèk HCT a, kou HCT a kòmanse travay yo pral bat bravo. Nou di, nou chwazi transparans, nou pap bay militan yo manti. Gen de moun ki nan gouvènman an ki nan gouvènman an an kachèt, paske yo pa vle pèp la konnen, yo pa vle militan yo konnen, yo pa vle bay militan yo djòb, yo pa vle bay militan yo kontra, yo vle manje pou kò yo. Nou menm, si nou gon pen, Nou kase l, nou ba yo moso, men nou pap bay militan yo manti, nou pap bay pèp la manti, nou nan transparans. E avan lontan, sdp gen pou l travèse tout peyi a, avèk lòt asosye politik, lòt alye, pou n pote yon altènativ ba yo. Paske moun ki t ap dirije peyi a pandan dizan, ki mete gang nan tout peyi a, moun sa yo pa gen dwa retounen opouvwa ankò. Avan lontan, SDP avèk alye l asosye l pral mache nan 10 depatman jewografik peyi a, nou pral nan dyaspora a pou n di yo men altènativ nou pote pou chanje kondisyon lavi pèp la. E lè sa a, yo pral sezi. Kèl konsepsyon, kèl grand vizyon, yo antre anba chal, y ap manje pou kont yo, yo pa vle bay militan yo djòb. Donk se sa yon dirijan politik al fè lè w antre nan gouvènman. Yo te mèt André Michel ki t ap pale konsa. Li te gen avèk li gwoup pa li byennantandi ki te vin sipòte l, ou te tande yo, ki te vin sipòte l nan deklarasyon sa a. Dirijan SDP a mande pou pale ak premye minis defakto a Ariel Henry pou l desann pri gaz, rezoud pwoblèm ensekirite alòs patizan n yo bay jèn yo travay pou yo pa al chèche lavi nan lòt peyi. Yon lòt pa, gwoup militan sa yo deklare pa genyen 2 sdp se yon sèl sektè demokratik ki genyen. Ann tande kijan yo te pale toujou nan mikwo Hervé Noël. Veye! Men kriminèl yo kanpe nan baryè a. Se aba nan men yo! Se aba nan men yo! Mèt Andre Michel ki kapitèn bato a. Pandan nou menm nou di nap sipòte Mèt Andre Michel, map di Mèt Andre Michel li se zòrèy Ariel Henry, fòl pale avèk Ariel Henry poul desann gaz la, fòl pale avèk Ariel Henry pou ensekirite a, fòl pale avèk Ariel Henry pou entegrasyon nou menm jèn, poun pa kouri kite peyi a poun al pran imilyasyon kavraze. Kòm mwen ap ouvè pòt la. Pou n al pran imilyasyon nan peyi etranje, nou menm nou di nou menm antanke jenn gason nou la a, nou gen konpetans nou vle travay nan peyi n, n ap di viv entegrasyon, viv lajenès ayisyèn, n ap di mèt Andre Michel, kòm se ou ki zòrèy gouvènman an, ki zye gouvènman an, pale avèk Ariel Henry pou entegrasyon jenn yo, mete anplwa pou n travay nan peyi n, paske nou pa gen peyi derechèj, se la n genyen, n ap di stop ak kidnabin nan, stop a lavichè a, viv yon lòt Ayiti, viv lajenès, viv entegrasyon lajenès, viv Andre Michel! Lè n te soti nan lari a n te di bwa kale a nou pat dyab Ariel. Nou te di Ariel fò l chanje kolektivite tèritoryal yo ki pap regle anyen. E sa n t al regle nan lari a. Men moun ki pa gen dimansyon politik t al dyab Ariel. Nou te di Ariel fò aplike akò a, fò an kou mete mesye pati petwokaribe yo. Fò kòmanse mete yo entèdisyon de pa pou yo. Son sitwayen kap batay e ki renmen peyil epi mwen menm mwen renmen filozofil mwen renmen batay li a epi mwen menm mache nan lojik mèt Andre Michel se pat Andre Michel ki te di moun al pran barikad tèl sesi non menm an frans dè entèlektyèl yo fè barikad se yon kesyon de dimansyon pèp la manke dimansyon li pa konprann nan ki kontèks yo di barikad la se. Mouvman ki te genyen sou Jovenel Moïse, yo t ap mande pou Jovenel Moïse ale, yo t ap mande pou ke gen de barikad ki monte pi wo. André Michel pa gen responsablite nan sa n ap viv yo? Bon, mètnè nou bezwen senp sitwayen. Piske mwen menm avè w nou angaje nan peyi, nou responsab tou. Se mete men, tout moun, nou pran yon chemen dyalòg pou nou sòti peyi a nan kriz lan. Nou menm prezans nou la a paske nan faz peyi Dayiti rive la, Nou oblije paka ap repouse moun. Nou oblije antre lan yon faz kounye a la se antant, se dyalòg li ye, se negosyasyon li ye. Paske sa k fè se dyalòg, se antant li ye? Paske nou gentan gen yon pwoblèm ensekirite, lavi chè, grangou, kidnapin k ap vale teren. Se sa k fè nou menm kounye a la, nou pa vle peyi a vin pran dènye dimansyon an, vin pran dènye stad li. Se sa k fè nou menm militan politik, nou chwazi yon antant a tout lide. Wala patizan André Michel yo ki ta akonpanye l nan deklarasyon l t ap fè a. Depi Buenos Aires, kapital peyi.